Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja, trè bòn semèn an nòtre konpanyi e se parti. Kèlè la pèsonalite la pli deteste, sitou a la fen de sèt ane menm? Ebyen, m panse ke Gen anpil moun ki pral fè jimnastik men gen anpil moun tou kap di ekoute pèsonalite nou plis pa renmen il saji byen de Leon Charles. Leon Charles ki li menm toujou ap fè jimnastik paske sè jou si m wè gen anpil vwa ki leve pou mande Leon Charles retire kò l nan lapolis lan paske Leon Charles pa kapab jere enstitisyon sila. Leon Charles depi lè l vini nan tèt polis la se kòmsi li aplike yon politik ki vize tèt anpil polisye. Se kòmsi li leve yon bon maten epi l di bè ekoute mesye, operasyon epi sa w tande a la li voye bandi al touye de twa polisye. Èske nou konnen nan bagay ki pase Matisan mwen m pa rete kwè gen yon grenn polisye ki mouri. Hum! Konprann sa byen wi. Epi Leon Charles di w ke epi gen 7 bandi ki tonbe. Kote kò bandi sa yo? Or gen yon kò ki ap sikile sur les rezo sosyo kote ke bandi yo touye lapolis e yo pran 2 zam. Donk, si te gen 7 mò nan kan bandi yo, m pa kwè bandi yo t ap gen chans pran 2 zam lapolis. Eske nou konprann? Bandi yo tèlman alèz, cha a kanpe, yo pote boure, yo pran zam. yo touye yon polisye. Donk jounen jodi a la a m kwè ke menm moun ki konnen be aba an politik konprann trè byen ke a chak fwa yon bagay konsa rive Léon Charles ap fè anpil jimnastik. Mwen menm sa fè m mal maten an pou m tande yon sè polisye Michelet ki tonbe nan kad operasyon sila a k ap kriye sou antèn Karayib FM e ke Bob se li menm te pwononse yon fraz annapre pou mande polisye ki gen akwentans avèk bandi yo kòman yo santi yo jounen jodi a lè anpil nan frè dam yo ap tonbe nan yon sikonstans dramatik konsa epi yo menm yo toujou anba kòd bandi, yo toujou ap pran lajan nan men bandi. Brèf, se Ayiti, toutèposib. Jodi a nou vini la a, se jis pou n kapab. vin avèk yon deklarasyon. Deklarasyon Lanmò San Jou. Lanmò San Jou ki li menm tou nan lis moun ki demanti Léon Charles. Demanti Léon Charles nan sans ke te gen deklarasyon ki fèt kòm kwa ebyen gen 7 bandi ki tonbe nan kan 400 Mawozo nan kad operasyon samdi anwo. Ebyen Lanmò San Jou di li menm Pa gen bagay konsa. E si la polis te touye 7 nèg pou li, li tap met pyel atè a gen anpil pòs polis li tap pote boure nan yo, li tap touye polisye, li tap pran zam. Men ekoute, li te plonje nan silans li, men sèt deklarasyon de Leon Charles ebyen pike ògèy li o vif, vwala poukwa li pran la pawòl jounen jodi a pou di a Leon Charles ebyen wap bay manti. Eske Lan monsonj ou tou, se yon sòt de divèsyon l ap fè, èske se yon sòt de jimnastik pou di ke ebyen nou menm nou pa gen mò, donk piga Leon Charles fè konprann nou gen moun ki mouri. Antouka, n ap kite nou tande lan monsonj ou li menm ki t ap pale konsa. Le mond, m salye nou wi. Lan monsonj ou pa gen jou. Mèt plèn nan. Mwen pa tap pale non. M antre tèt mwen, ou konprann? E m gon son lari. M tande yon son nan lari a la. Ou konprann? E pa tout chen ki jape. Ou konprann? E pa tout chen jape ou gade dèyè. Ou konprann? Pase pa tout kout loray ki anonse lapli ki vle di lapli pral tonbe ges konn chat liye lè lèw rive nan syèl pou pa plede anben mesye mtande mgen 7 solda mouri a sanble 7 mouch. Sa sanble lè n ap vire sou lari a. Sa sanble lè n ap vire sou lari a nou kraze, nou kraze kèk mouch, nou kraze kèk, nou kraze kèk kabrit sou lari a. Alò mesye m ta gen 7 sòlda tonbe, m ta gen 7 sòlda tonbe e konsa m, e konsa, e konsa, e konsa m t ap reyaji avè nou. M ta gen 7 sòlda tonbe. Eske se konsa mwen menm Lamò 100 jou On prensèt non gen. Non di non gen non touye 7. Bon lakay mwen. Non di non touye 7. Non di non touye 7. Bon lakay mwen. Non di non touye 7 nan vilaj. Yo di yo tou. Ah. Mwen jè kon mwen gen on prensèt non gen non sou 14. Non bon. Men machat ap di atè anan men non. Epa se epa nou epa se epa nou kap peye tèt kase a epa se nou konnen ti malerèz ti malere ti malerèz yo kap peye tèt kase a epa se mwen si mal fon bagay e ti malerèz e moun nan plèn nan lè plèn lè plèn nan bloke pou yo l pi mal ou konprann ti moun ki pral lekòl yo Bon nou konnen m gen ògèy mesye m ta fout bloke lari a plat nan men nou ankò. Men lè m vin reflechi tèt kase a e pa nou k ap peye l. Moun k ap pale yo e pa anyen serye vre. E dèyè 25 goud nou nou ye. Ou konprann dèyè 25 goud 50 goud nou nou ye sou Facebook la. Guerrier Henry tout moun konn pozisyon w Ou konprann? Tout moun konnen, tout moun konnen ou ka site non tout nèg yo, ou pa ka site non, ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka site non, ou pa ka site non Lamòt. Wi, ou ka site non tout lòt nèg, ou pa ka site non Lamòt. Ou konprann? Pase ou konnen e bò soulye, ou konnen e bò soulye, li te ba w lajan pou, pou, pou bay Petro Caribe a. Ou konprann? A e moun kap pale yo bòz yap fè, e dèyè 25 goud, dèyè 25 50 goud yo ye. Guerrier Henry, tout moun konnen pozisyon w se yon machann miko ye. A no jou la ou pa ka site non Lamothe. Bon l te ba w kòb pou nan bagay Petro Caribe a. Bon ou pa ka site non bòs sa. Kounya la e pou l ta fò remèt li kòb li te ba ou a. Tout moun konnen kiyès sou yo menm. Ou menm ou konnen plèn nan e pou nou liye nou menm lè nou vle nou met pye nou atè a. Ou anban? Ou anban nou kite plèn nan pou malere malerèz yo ka al vann fè 50 goud yo pou bay lekòl la. Ou anban? Men nou konnen e lè fini tou m gon m gon m gon yon mosyon pou DG a. DG a e voye je Kwadèboukè pa gen komisè tou. Voye je sou komisè Kwadèboukè a mwen. A e gon bakop men n ap fè sa la l tiye twòp moun. Pa soti moman la nèg sa yo tiye plis ke 13 moun. Nèg yo tiye 2 chofè moto bon avè la nèg yo sot pase sou tèt yon fi la. E avan ankò yo tire yon chofè moto nan stasyon, yo tire yon chofè moto nan yon estasyon, yo ranmase lèpòt 20 a 21 moto. Mesye si nou pa rete m ap fè nou rete. Malè avèti pa tire kokobe. Mesye si m ta gen 7 nèg mouri. Mta gen 7 nèg mouri. Nou konnen pandan m gen 7 nèg mouri konsa m ta fèl? Nou konnen konsa m ta fèl? E pa konsa m ta fèl non mesye. Pou m ta gen 7 sòlda mwen menm Lamò Sanjou Brakiyèt Papè Vrapè mouri konsa m ta fèl? Mesye m rale nou. Kòm m pap fè l m ap ba nou plan sa. M ap di nou l. Ou wè si m te gen 7 nèg mouri, men sa m t ap fè nou. Gon bakòp polis ki kanpe anba ponp Dival la, gen youn Nan chak pikòp yo. Epi lè m fini. Epi lè m fini. M t ap voye sòlda yo, mwen m t ap anliy a sòlda yo. Epi lè tout sòlda rive ansanm. Epi tout sòlda di m yo rive ansanm. M t ap manke di sòlda yo, Igwaz! Von pwen bal sou yo. Epi tiye yo m pran zam yo. E nou konnen m tap fèl mesye. Wi nou konnen m tap fèl. Bon nou konnen m tap fèl. Si se pou fèl la nou konnen m tap fè la rès. Pase nou gentan konnen atè a e pou mwen li ye. E mwen t atè a. Bon nou konnen depi m di nou map blokel map blokel nou konnen depi m di map blokel prèt lwès la map blokel mwen menm humm anben anben mesye atè a gen pou gon match lapolis a bandi trè byento trè byento trè byento e mesye E mesye, e mesye, e mesye toujou. DG a, si w voye yo vin fè operasyon, pa gen operasyon k fèt. Pa gen anyen ki reyisi. Zewo. Tòsèl zewo. Nèg vilaj zewo. 400 mawozo menm ki se, ki se mèt plèn nan zewo. Kòm nou menm mesye nou fè zewo. Mwen menm m tann lè map bay egwaz la. Kòm nan tout geto n ale nou fè zero mwen tann lè tann lè tann lè pam lan nap wè si map fè zero. Malè avèti pa tiye kokobe. Tande m tande chonje m te toujou di nou pral gen zen. Chonje m te di nou. Mesye nèg eleksyon yo. Pa gen okenn nèg ki te konn souse kwadèboukè, mayistra, depite, kwèdèk. Pa gen bagay sa ankò mesye. Fò yo sou fyèl mwen pou sa ta pase e fò m ta mouse l. Sa m di a m siyen dèyè l. Pa gen okenn eleksyon k ap fèt. Pou mwen e pa sèl kwadèboukè. Pa gen okenn eleksyon k ap fèt nan plenn nan. Pa renmen bagay sa ditou. Nan lwès la nap fout pale sou yon bò. Bon nou konnen nou ka fèl. Sa pa ka fèt nan figi m nan plenn nan. Map tann nou. E m pare pou nou. Ou konprann m pare pou nou. E m pare. Depi m di nou m pare m pare. Sak te pase tou pase. Tonnè boule m, sa k te pase tou pase. Ou konprann? Mwen menm m pa nèg k ap kite kabrit fin pase pou m defèmen baryè. Sa k te pase m konsyan l pase, nou konnen m gen kran, m kite sa t pase pase. Men m ap tann yon lòt repriz. M ap tann yon lòt repriz. M vle wè pou Kwadèboukè gen eleksyon ladan l. M vle wè pou Kwadèboukè gen eleksyon ladan l mwen menm. Depi kwadèboukè gen eleksyon ladann mwen menm m pa mèt plèn nan ankò bife non m nan konn kiyès ki mwen menm nan deja mesye nan konn kiyès ki mwen menm nan nou konn kiyès ki mwen menm nan malè avèti pa tiye kokobe a swiv map fout jwèt nan men nou atè a lemond m salye nou wi lamò san jou pa gen jou Mèt plèn nan. Mwen pa tap pale non. M antre tèt mwen, ou konprann? E m gon son lari. M tande yon son nan lari a la. Ou konprann? E pa tout chen ki jape. Ou konprann? E pa tout chen jape ou gade dèyè. Ou konprann? Pase pa tout kout loray ki anonse lapli ki vle di lapli pral tonbe guess konn chat li lè lè w rive nan syèl pou pa plede. Antouka jodi a nou gen anpil enfòmasyon nou pote ba ou paske talè konsa nou pral pèmèt ou viv kòman sa ye o nivo de belè paske nou te fè yon kout pye nan zòn sila men fò m di nou ke bagay la difisil Nap vin avèk yon video kote ke yon bèl lekòl ki sou Bèlè ki fèmen e lise Petyon ki li menm nan difikilte pou fonksyone. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!